Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon kout bal maye nan ti tanyen bagay yo yon ti jan kwense la o nivo de ti tanyen aparamant la polis ap frape avèk mesye ki gen gwo zam nan men yo. E la polis daprè dènye enfòmasyon ki ta rive jwenn mwen la selon yon post la polis nasyonal dayiti kote polisye yo mande ranfò sou zòn kanaran blende yo ladann nan pèse genyen ki ta sanse grifle donk yo mande pou kapab rive prese prese m pa toujou konprann pou ki sa lè la polis nan batay epi la polis li mande ranfò li poko kapab jwenn ranfò atan wè se la le pwoblèm ekoute. zòn sa a. Fòk nou di ke lapolis gen yon fiksasyon sou li. Men ekoute, se posib ke pou ke genyen yon fiksasyon e ke chak jou yon zòn nan obsesyon lapolis e ke lapolis li menm li gen di mal pou kapab rive sou zòn sila. Pase ke, ben, mesye taliban kanaran yo, mesye sa yo konprann ke yo se sèl mèt. Mesye ti tanyen yo ap frape trè fò. Eske Bogi se nan ti tanyen li ye? Aparaman yon bagay konsa. Bon, eum, lapolis li menm l ap jwe pye ze men pou ke li kapab wè kòman li rive rezoud pwoblèm sila. Mezanmi lè w ap gade sitiyasyon peyi Dayiti, lapolis genyen anpil bagay nan men l. Fò n di ke. Malgre lapolis detèmine pou kapab mete anba kòd anpil nèg ki nan move zafè men bagay yo pa osi fasil jan nou te kapab imajine. Imajine yon nèg ki polisye menm dimanch ou pa kapab pran ti repo paske. Ebyen dimanch lan c'est un jour de combat entre policiers et des gangs. Les gangs armés ki yo menm nan blòk sila ki jure ke ebyen se yo menm ki pou sèl mèt e senyè se sak fè la polis li menm lap pote boure e mesye yo ap batay yap mande ranfò yo pa kapab jwenn ranfò a tan Se sak fè anpil polisye konn viktim nan kad batay. Nap rete poun swiv sa kap pase nan kad batay sila. Antretan nap avanse ak lòt enfòmasyon. Yon manm gang ki gen nan tèt li Makès, lapolis arete li. Se o nivo de Pòtoprens. Gauthier Adler alyas John entèpele pa yon detachman udmo West 2 le vandredi 10 mas 2023 pou prezime enplikasyon li nan zak. anlèvman, kontre ranson, asasina, vòl ame ame, epi tou asosyasyon malfetè avèk gang Kanaran, epi 5 segond. Sa vle di, mesye sa a li aji an kolaborasyon avèk 2 gwoup gang sila yo. Li rejwenn gang ki dirije pa Makès Ensi Koni ki ap opere nan Lafito ak Moulen Dayiti, Gotiadlè. Dezyèm chèf gang sila a, li menm tou enplike nan zak brakaj sou anpil moun k ap viv nan lokalite tankou Ti Robi, Chavann, Kanaran, tout sa. Pou kwèlye la a, Gauthier Adler, yo mete li nan gardavi ann atandan suit jidisyè sou dosye l la. Genyen 3 manm gang Lafito lapolis mete men sou yo. Tèt chaje wi la a! Se sa lapolis fè konnen. Ekoute byen, kant ou se jounalis wap bay enfòmasyon oubyen wap releye enfòmasyon lapolis, ben ekoute gon jan pou bay li, fòk ou toujou di selon lapolis pou ke ou menm ou pa pran angajman paske se lapolis ki fè arestasyon, se lapolis ki konnen kiyès li pran tou senpleman. Moun sa yo se Duperval Sonel, Decoline Moïse ak Billy Alexis. Yo jwenn arestasyon yo, se te donk le jedi 9 mars 2023 pa bò kote ajan Inite Departemantal Mentyen Dòd, udmo, daprè yon nòt enstitisyon lapolis mete deyò ki pa presize zòn arestasyon sila. Daprè lapolis, 3 mesye sa yo apreyande pou prezime enplikasyon yo nan zak kriminèl ki fèt nan zòn Kanaran, Lafito, Titanyen notaman. Masak nan Sous Matla nan komin Kabarè nan mwa desanm 2022. Lapolis souliyen ke endividi sa yo se manm gang Lafito ki gen nan tèt li Makès ensi koni ki plase pa Izo 5 segond e mesye sa yo plase an gadavi annatandan swit judisyer sou dosye si la.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 Pastè la se yon fonksyonè leta daprè. Enfòmasyon ki rive jwenn nou, e machin viktim nan li imatrikile Sèvis de Leta. Nèg yo ap frape, lapolis ap frape, kiyès ki parèt pi pwisan, tout moun deja wè. Yon ti mesaj pou nou kapab antre nan lòt dosye, fò m di nou ke atansyon, gen yon sitwayen la a ki li menm sou TikTok, li pa evidan pou n ta kapab mete videyo sila, men mwen fè jis yon avètisman pou m di Sitwayen sa stop. Se si w gen chans sou tiktok w ap gade pou w wè yon sitwayen ki li menm m pap ka pase video a paske ou pap ka pran video ki soti nan lòt rezo pa egzanp tankou tiktok ti bout video pou mete li sou youtube la ok ou kapab sanksyone donk se yon ayisyen ki li menm genyen yon drapo kanadyen dèyè li. Epi yon drapo ameriken ki li menm ap fè konprann ke ebyen li se moun ki kapab fè w pati pou ale nan pwogram Biden nan. Men malerezman pou misye, pandan l ap anrejistre videyo a, genyen yon dominiken ki di Imigrasyong. Sa vle di se nan imigrasyon. Donk, si w pati ou rive ou nan peyi Etazini, kòman fè yon moun nan do w l ap pale l di Imigrasyong? M ta renmen konnen. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay, paske mwen menm m pa vle pou Ayisyen al nan tèt chaje. E zanmi m nan m bezwen pou l di m ke si eskro a poko rele l, nèg ki te pran kòb nan men l pou fè l ale Meksik la, paske jan peyi a ye la a, moun pa kab fè kou sa yo. Epi nou menm Ayisyen, fò n kale je nou tou. Se pa paske nou anvi pati pou n ap kite moun ap manje rezon nou. Mwen m pa gon seng kòb mwen m ap bay moun pou dosye sa yo. M gen lajan m kapab bay raketè. Nou konn kòman m ka bay li paske an Ayiti, m pa pral goumen pou sèvis. Si m rive la nan sèkilasyon, m konnen son 100 dola pou m bay anplis pou m jwenn yon papye. Obou de 10 minit, m ap fè l. Eske nou konprann? Men m pa pral bay mòd raketè sa yo manje lajan m. Tande byen, misye sou yon videyo l genyen drapo ameriken dèyè l, drapo kanadyen dèyè l. Se yon jan pou m di sitwayen an stop. Men, si w tande l byen w ap wè son nèg ki pa konn sa l ap fè a. O, m nan pwogram sa a. O, fò m di nou, se la m ye. Ki kote w ye? Ou la e Las Americas. Eske w konprann? Se nan Las Americas ou ye. Atansyon tande brother. Atansyon. Pa kontinye nan lojik sa. E yon moun ki ta rantre nan lojik misye a paske wè nèg ap pale l pa menm konn sa l ap di a. Se regretab ke mwen pap ka mete video sila. Grenn moun ki ta anvi pati li tyeke w ebyen w ap manje kòb sa men li pap fè w byen. Tande frè m. Donk se yon prevansyon pou ou e se yon prevansyon pou moun ki anvi tyeke w yo tou. Bon pandan mwen ap anrejistre emisyon sa la pou la suite fòn di nou ke gen yon video ki fèk rive jwenn mwen. Cha kanada yo wi souple. Nèg yo genlè manyen youn ankò nan blòk kanaran oubyen titanyen an la paske map gade mwen la nèg yo genlè menm mete dife. Mezanmi wo gade mizè polisye nan peyi dayiti. Mesye pito n bay vag wi. Gade kòman bal ap tonbe sou cha nèg yo mete dife sou cha frèm nan epi. Dife! Partou! Donk eske sa se yon video ki la lontan pou ta kapab fè yon espès de pwopagand? Paske lè nap fè emisyon yo fòk nou trè prudan. Men fòn di ke enfòmasyon tap sirkile kòm kwa polisye yo te an difikilte anba kote ke yo tap mande ranfò. Nou paka pral batay avèk Moun sa yo son sèl ti shakila mezanmi batay la polis la bon m pa konprann anyen sa map viv nan peyi a la se kòmsi bagay la li yon ti jan envèse se kòmsi se bandi yo ki polisye epi la polis yo menm yo se bandi paske a chak fwa nèg yo mezire yo vrèman avèk bandi yo se yo menm ki toujou an difikilte poukisa paske M anvi di genlè otorite yo konplis. Paske lè de twa bandi mouri, m ta kapab di genlè se otorite yo k gen pwoblèm. Men lè de twa polisye mouri, sa pa di otorite yo anyen. Bagay la rèd wi nan peyi Dayiti. Polisye yo m te di nou pran kan nou. Nou la n ap pede jwe, nou pa konn nan ki kan n ap jwe. Ou wè mwen menm, lè m rive yon kote si gon kalsyo, si gon ekip m renmen, m ap chwazi m al jwe ladann. Ou wè jouk jounen jodi a la, mwen m pran kan m deja. Menm wè gen anpil nan nou ki pa vle pran kan nou. Se sa map di nou. Poukisa yap voye nou al fè sa? Paske l gen enterè ladann. Polis yo ap gen bagay yo rèd rèd atè a la tou wi. Gen anpil enterè atè a. Se sak fè w wè nèg yo ap mal batay konsa. Nèg yo ap mal kase batay. Epi sa w tande a la se pwoblèm. Paske enstitisyon sila a son enstitisyon ki pa yerachize ankò. Ki fè kwa? Osen de la polis? On sè pa. Eske CSPN egziste? On sè pa. Mande Ariel. Mande minis jistis. Mande minis enteryè. Mande tout lòt moun yo. Sof ke, na va di tèt nou ke lè w nan yon peyi kote leta a li di w ke si yo atake w defann tèt ou, wa konn sa pou fè. Men sèl sa m konnen. Yo atake m defann tèt mwen nou pap trete m bandi. E pa gen pèsonn kap vin arete m pa la swit. Paske banm di nou yon bagay byen. Si m lakay mwen. Tande nòt ministè jistis la wi. E m li pwofèt. Yo fin pran yon kòb. Yo gaspiye l nan kanaval. Lè yo wè yo pa ka fè anyen nan peyi a la, yo kanpe, yo sòti yon nòt pou yo di w ke si yon moun atake w, defann tèt ou. Sa vle di si yon vakabon pote boure lakay ou la pou l touye w, si w gen bay den ou la, lage de twa bagay nan kòlèt li. Ebyen mwen m, lè yon nèg vin lakay mwen, m lage de twa bay den nan kòlèt ou, m ap tann pou lapolis vin di m l ap arete m. Ak rezon m nan pou l di m l ap arete m. Epi m transfòme tèt mwen nan sa pou m transfòme la pou lapolis. Paske se pa evidan pou yon nèg ap viv nan yon peyi Pou leta la gwo konsa. Ay di chak moun degaje nou bay tèt nou lavi enben se nan lojik sa wè nou gen tout kriminèl sa yo nan peyi a la m pap di plis non antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.